Sa ta pral lage gwo kè kase anndan polisye ki te nan cha a e plizyè ladann yo soti viktim selon enfòmasyon ki ta vin jwenn nou nan dènye nouvèl yo. Bonjou bonswa tout moun map gen plezi poum enfòme n maten an menm si sitiyasyon an konplike nan peyi pa n nou konnen kisa l ye deja rezo enfòmasyon an se moman pou m al prezante n anpil pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la deblozay pete nan pòtoprens lapolis mete anba kòd De gwo bandi daprè ajan fòs lòd yo ki tap planifye kidnaping yo fè konnen 2 mesye sa yo fè pati ekip baz 5 segond lan pou kwè l ye la Izo nan gwo pwoblèm bra dwat li yo mare kon krab pral reponn kesyon dcpj sou sa yo konnen nan zafè kidnaping ak vòl men ame anndan peyi m epi genyen ansyen kolonèl Himler Rebu ki lonje dwèt sou Lèzetazini ak Kanada. Li akize yo, ba yo tout sòs pa rapò ak misyon ta dwe vini nan peyi a. Sepandan Conall la repete trè fò, pa rapò ak sa k tap pase nan peyi a, Etazini ak Kanada pa gen nul dwa vin foure pye yo isit, poutan se yo menm kap kontinye voye zam nan peyi a, paske Ayiti pa gen anyen pou wè ak fabrikasyon zam ak bal. 2 moun pèdi lavi yo anba bal Nan kad batay ki ape fèt nan zòn delije, ayè dimanch 12 mas 2023 a, daprè enfòmasyon yo, se ta yon timoun 17 lane ak yon lòt gason yo konnen sou non Michel Volcy ki ta pèdi lavi yo nan kad konfli tè sa a ki genyen lontan l ape fè viktim nan lokalite delije ki chita Nan komin nan Monwi, sou wout nasyonal nimewo 1 an. N ap gen plis detay sou enfòmasyon sa a nan jounal nou k ap vini pita ak kolaboratè nou yo Milsa Madeus epi Yveto Altidor ki yo menm ap swiv enfòmasyon sa a de prè pou nou. N a gen plis detay sou li pita. Genyen Eddy Derivière ki se non polisye sila ki blese andedan yon blennde ayè dimanch 12 mas 2023 a nan zòn Titan 1 aprè blennde li te ladann nan te tonbe an pàn. Bandi nan zòn lan ki te wè sa te pwofite atake yo. kote youn nan pami yo blese ak yon bal ki travèse blennde a, yo te kouri ak li nan lopital Nicolas Armand ki nan Akayè, ki pa te gen mwayen sifizan pou te ba li tout swen ke ka nesesite, yo te oblije transfere li nan yon lòt sant ospitalye nan rejyon an. Se polisye udmo ki kantone nan komisarya Kabarè Akayè yo ki te vin kòm bakòp pou te sove lavi polisye sa yo andedan blennde a. piske bandi yo te fè tantativ menm pou mete dife nan blende sa. Fòk nou siyale depi nan kòmansman semèn nan, te deja gen yon tansyon nan zòn Ti Tanyen an, Ti Tanyen ki se nevyèm seksyon kominal Akayè-Kabarè kote bandi te atake. prizon sivil medam yo, ajan APENA yo te repouse yo. Nan menm wikenn sa a, gen bandi ki ap opere nan Titanyen yo ki te etrangle ak yon kout kouto yon chofè taksi ki se abitan Sous Mat la. Aprè sa, yo koupe tèt li ak manchèt epi yo lage imaj lan sou rezo sosyal yo. Tout moun te kapab wè. Mesye yo tap touye nèg la avèk yon kouto epi kap koupe tèt li. Yo te akize chofè taksi sila a dèske li ta fè pati moun nan Sosmat la kap fè rezistans ak gang Titanyen yo ki gen nan tèt yo yon sèten Bògi ak yon lòt ki rele Bèl Bòs. E se Bèl Bòs sa a nou sonje. Bandi ki te nan chaloup ki te pran dife a t ap rele pou vin pote yo sekou mennen lopital. Se mesye sa yo ki ap fè rezistans nan zòn Sous Matla ki anpeche bandi Bèl Bòs yo pran kontwòl komin Akayè Kabarè a. Genyen kowòdinasyon. Près ak relasyon piblik nan lapolis lan ki li menm relate enfòmasyon sa li menm tou. Donk se nan zòn Ti Tanyen evènman sa pase ayè dimanch lan kote bandi yo atake yon blende. ki pat vle stat nan zòn Titanyen ebyen bandi yo vin pran mesye yo pa kou sipriz nan vide lapli kout bal sou blende a gen yon bal ki pèse blende a e ki al blese yon polisye ki rele Eddy Derivière ki se yon udmo ki te andedan blende a erezman li pa mouri men yo te transpòte l lopital lopital kote l te ale a pat genyen posiblite pou yo te ba li swen, yo te oblije kouri ak li nan yon lòt sant ospitalye. Genyen toujou sa ki gen rapò avèk kesyon ensekirite a. Genyen kowòdinasyon près ak relasyon piblik Direksyon Depatmantal Polis Latibonit la ki anonse Lapolis Senmak akonpanye ak Komisè Tribinal Premye Enstans Jiridiksyon Senmak la, Mèt Venson François, Yo arete yo nan zòn Potri, nan komin Lyankou. Daprè lapolis, moun nan zòn nan ta denonse moun sa yo kòm rèsele ki ta va ap travay ak teworis Savyen yo nan ba yo enfòmasyon. Men an menm tan tou, yo sanble se 2 moun k ap pran lajan nan men paran moun yo kidnape yo e yo al sere yo nan baz la. Donk genyen youn pami moun lapolis arete yo ki se Mario Joseph alyas Pouchon an, enben li menm li ta gen akizasyon sou do l dèske li ta patisipe nan asasina 5, 6 polisye ki te mouri nan Moro. nan Kwa Mowo yo 25 janvye pase a, se sa chèf pakè Senmak la, mèt Venson François fè konnen. Pou kounye a, 6 endividi sila yo, yo fèmen nan komisarya 5 endividi sila yo fèmen nan komisarya Senmak annatandan yo parèt devan jij natirèl yo. Fòk nou raple 12 mas ki sot pase la donk ayè, li raple anivèsè lanmò 6 polisye ki te mouri andan yon blende nan vilaj de Dye. Nou sonje polisye yo te al mennen yon operasyon nan vilaj de Dye andan yon blende ki te tonbe nan yon ravin oubyen sa n ta kapab rele. yon trou andan vilaj de Dye enben mesye izo yo yo te pran polisye sa yo te touye yo jiska prezan yo pa janm fanmi yo pa janm jwenn kò yo pou yo antere menm jan avèk 6 polisye ki te mouri lyankou yo kò yo pa janm yo pa janm rekipere kò sa yo pou fanmi yo ta rann yo yon omaj byen merite yè genyen mesye. Simwe yo ki te òganize yon mès, yon seremoni kote yo te fè yon mès nan memwa 6 polisye sa yo, kote jiskaprezan y ape mande otorite yo nan peyi a pou ta pèmèt paran viktim sa yo jwenn kò yo pou yo te kapab chante antèman yo. N ap rete toujou nan kesyon ensekirite genyen Imler Rebu, ansyen kolonèl la Imler Rebu ki se. dirijan Gree la, li menm ki t ap patisipe nan yon emisyon nan kapital la ki deklare peyi Kanada avèk Etazini pa gen okenn enterè pou yo ta vin batay pou dechouke gang nan peyi a. Dayè enterè pou yo ta vin defann nan yo genyen l deja nan peyi a, okontrè ayisyen ba yo plis ke sa. Donk yo pa gen okenn enterè pou ta vin mete lavi konpatriyòt yo an danje nan peyi Dayiti. Dayè tip operasyon pou yo ta fè an, li ta pral lakoz twòp moun nan mouri e li te menm pran kòm egzanp mesye ki nan lari yo se yon seri de chè a kanon, vrè moun k ap finanse gang yo, k ap ba yo lajan an, enben gouvènman an oubyen Pou l ta pwoteje tèt li, li pa kab opere l konsa. Gen operasyon espesyal yo te kab fè wi, men yo pa gen enterè fè l paske risk pou ni Biden Biden vin fè fo atak la epi gen 40 moun ki mouri epi lè y al triye nan pami 40 moun yo yo wè se 3 nèg sèlman ki te de teworis oubyen de bandi vrèman rès la se de moun nan popilasyon sivil la ki mouri. E mesye yo tèlman stratèj ou pa wè nèg ki sòti nan zam nan lari ou pa wè gade Foto nèg ki mouri kay komando a anpil nèg a sa pat lwe ni fwete yo itilize yo menm kòm chè a kano pou lè w tye se yo sa yo ou tye e si w t al gade pou ta wap wè se de timoun 16 17 18 ans kan yo sòti yo fè yo snife dwòg yo pa posede tèt yo vrèman ils sont comme des guerriers vrèman se sa k fè pa egzanp menm dans la guerre pa egzanp an Ayiti mwen menm kote premye fwa m abitye m pran abitid bwè wonm se nan operasyon nan nan apre Yon aprantisaj liberasyon. Vwala, ou t ap koute deklarasyon Himmler Rebu ki li menm se yon lidè politik kote li fè konnen ke kominote entènasyonal la, peyi Lèzetazini, Kanada, moun sa yo pa gen okenn enterè pou ta vin mennen operasyon nan peyi Dayiti pou vin riske lavi konpatriyòt yo. piske yo pa gen okenn enterè y ap vin defann, enterè pou yo ta vin defann nan yo genyen l deja nan peyi a e yo gen plis ke sa ayisyen ta sipoze ba yo. Mezanmi m salye chak moun ki sou group info dap la tout polisye yo kite prizon an tout polisye yo kite prizon an bagay la egzajere pou yo mesye ti cha yo blese tout polisye yo kite prizon an prizon an pa gen polisye ladan fè mesaj lan pase pou mwen. Vwala, donk n ap tande sa, gen bon nouvèl, gen movèz nouvèl jan ke nou ap swiv lan. Bon nouvèl lan se jan nou di w se dezyèm chèf youn nan gwo manb gang pou pa di alye Izo yo nou wè ki arete la, sa se kanmenm byen. Men la, pou kounya la, polisye sa yo an difikilte. Nou aprann jan nou di l gen yon polisye ki egalman ki gentan blese. Men pou kounya nou pa ka di w plis eske polisye sa yo si ta gen ki mouri ou pa men senpleman n ap gade video a la medam mesye se kanmenm trè trè serye Salomon ale avèk enfo sa pou nou pou nou konprann byen etan done nou gen imaj lan devan nou pou moun yo konprann byen sa k ap pase an. Enben nou kapab di Jimmy jis avan nou te rantre jis avan nou te rantre nan studio la Leonel te toujou gen anpil kout bal ki t ap tire Bandi yo ta atake prizon sivil Kabarè a e gadyen an te an fuit. Ayiti bay la toujou mou gonmen pandan n ap pale la. Sitiyasyon vrèman difisil e menm nou kapab di gen yon blende pnh ki te nan wout Kanaran. Bandi yo atake l anpil kout bal t ap tire dimanch ki te 12 mas la nou sonje byen 12 mas, li kite on gou amè. Misye te gen 5 polisye ki te mouri nan Vilaj de Dye. Enben jodi a se bon pye mesye yo ki sove yo, ki fè yo pa pase menm bagay avèk sa ki te pase nan Vilaj de Dye a. Nou kapab di genyen Eddy Derivière ki blese pandan li nan cha blende a, pandan nan dan blende pnh la, gen yon bal ki pèse blende a ki arive atenn Eddy Deriviere, Nou kapab pale, Leonel, sou sitiyasyon ki vrèman kawotik pandan n ap pale la. Yo menm pale kesyon prizon sivil Kabarè a, gadyen an, enben li pran, li lage pye l. Bandi ame yo, yo atake prizon sivil Kabarè a dimanch 12 mas 2023 an nan sware. Sous, pandan n ap pale la, Concordante, ki konfime fuit. Polisye yo ki abandone pòs yo nan prizon sivil Kabarè a swit avèk atak bandi pou sove po yo, selon e odyo sa Jimmy te pase ba nou an e nou pral retande odyo a ankò. Pa ayè, yon patwouy lapolis nan depatman Lwès la ki te anwout pou ranfòse ekip an pran prizon an, yo menm yo pran. Nan yon aksidan e bandi yo menm ta ouvè fe sou dènye sa ebyen ta gen blese ladan. Sityasyon konplike Jimmy, tande byen gen yon patwouy lapolis, dènye enfòmasyon ke n gen la, yon patwouy lapolis nan depatman lwès la palan de DDO ki te an wout pou ranfòse ekip prizon an, yo ta aprann nou li ta gen yon aksidan e 2 bandi menm ta ouvè fe sou dènye sa. Sou patwouy lapolis sa. Sa di chak 12 mas, ou konprann apre 2 zan, nou kapab di se menm jan avèk fèt endepandans peyi a, chak fwa nou pral fete santenè, bisantenè, nou toujou wè gen mouvman ki kanpe andan peyi a, men nou wè 12 mas, apre 2 zan, olye ke pou nou te kapab chita ap panse Koman nou kapab sa pa repodi ankò nan peyi a nou wè se bon pye lapolis se bon bondye oubyen bon bon bon ginen yo ki koz dè polisye jodia yo pa kite po yo nan kanaran enben jodia nou kapab di ajan udmo nan akayè te pote soutyen avèk yo men pandan nap pale la sitiyasyon an vrèman difisil onivo de kabarè leonèl. E evidaman nou kapab di si reyalite bandi yo fas ak lapolis pandan yon dènye jou sa yo kite gou anmè nan bouch popilasyon an pandan tankou nou ta pran kòm egzanp 25 janvye 2023 k sot pase a la o nivo gona o nivo jisteman depatman latibonit la men nou kapab di depi byen dè tan nou wè Polisye yo fas a bandi yo kòmanse jisteman mete moun an konfyans, ebyen polisye yo fas a bandi yo kòmanse jisteman fè kèk bon reyaksyon, bon entèvansyon ki fèt bò kote polisye yo e souvan polisye yo soti ganyan. Donk n ap sonje dènyèman o nivo Petyonvil mesye Ti Makak yo te atake kèk yon pakèt cha blende ebyen kote ke mesye polisye yo te okipe cha blende a kòm yo te soti venkè. E n ap sonje dènyèman sa k te pase o nivo Tomasen, ebyen komisè Xavier Ceide ebyen li mete tout moun an konfyans sa ki fè ke polis yo moral yo monte. Ebyen nou wè jodi a la o nivo wout nasyonal nimewo 1 o nivo Lafito ti Tanyen ebyen nou kapab di aprè lapolis fin pwosede arestasyon dezyèm chèf gang ki te plase nan zòn Valparaíso ebyen nou wè e mesye gang yo yo tante yo eseye vanje ebyen sa ki ta pral rezilte avèk jisteman afwontman kote ke Polis yo menm kanmenm, menm si gen youn ki blese nan cha a, donk sa kab rive, kounye a nou pral nou pral kesyone e eta cha Kanada te vann nou yo ki petèt pa de bòn kalite men sepandan kanmenm pli de pè ke de mal Jimmy kanmenm nou aprann nan kad enfòmasyon nou te jwenn nou Pa ta twò, pa ta, nou pa ka konfime ta genyen viktim bò kote polis yo ki ta mouri. Men, la reyalite ki mentyen o nivo de la wout nasyonal nimewo 1 se ke o nivo de la prizon sivil de Kabarè, Ti Tanyen, eben genyen tantativ kap fèt kote ke fòs de lòd yo deja oblije abandone paske yo te vin pa ka kenbe avèk presyon bandi yo. Ebyen e nou kap di e pwisans de feu yo ki pat pwopòsyonèl ebyen polisye yo pa mezi de pridans yo te oblije rekile yo te oblije repliye pou yo kapab evite plis viktim nan san yo. Donk nan moman nap pale la nou kapab di gen yon SOS ki lanse egalman bò kote prizon sivil, prizon fòm kabarè a ki li menm aktyèlman la ta sanse anba menas bandi yo. Eske nou kapab di prizon sa ta deja kraze? Eske bandi yo ta deja ap menm aske e prizonyè yo menm yo nan lari moun yo poko ka konfime yo men sepandan SOS li lanse pou ke lapolis nasyonal kapab eseye al pran kontwòl sitiyasyon o nivo wout nasyonal nimewo 1 o nivo kabarè donk nou kapab di Dimy youn nan rezon ki fè ke polisye yo ta soti sen e sof se pa akòz entèvansyon inite depatmantal nan pale de idmo ki yo menm ta entèvni a bon pòtan ki ta pèmèt aske polisye yo menm yo ta sanse evakye. avèk pwisans an parapò avèk pwisans bandi yo ki t ap eseye pwogrese avanse sou yo. Men nou kab di gwoup de gang sa fòk nou di l ki te tabli kò l pa lontan de sela onivo Lafito mesye sa yo ki te pase sou lanmè e ki te al plase nan zòn anba chèf gang Izo n ap raple w dènyèman la yo konnen menm nan Vayèv yo nou wè kòman nou t ap swiv kòman yon yatch, yon chaloup te pran dife a dan sou lanmè a, men se menm ti mesye sa yo la a eben ki yo menm tabli kò yo, men kanmenm fòk nou di menm si genyen e menm si genyen kanmenm kè sote, men fòk nou di fòk nou soulinye tou kè se ke lapolis rive pwosede arestasyon dezyèm chèf la aktyèlman la a kap reponn kesyon lapolis e nap pale de nap pale de mesye sa ki se e Gauthier Adler eben se dezyèm chèf gang ki tap opere o nivo la pito nan pran pou mesye sa yo ki te komèt anpil, anpil, anpil, anpil ekzaksyon sou popilasyon an kote ke gen anpil moun o nivo sous matla ki deja viktim e nou kapab di kanmenm la sitiyasyon o nivo de la wout nasyonal nimewo 1 o nivo kabarè, ti tanyen, pò la pito, an di la pito enben sitiyasyon an li sanse nan moman n ap pale la an ebilisyon pa rapò avèk aso bandi yo ankò in fwa. SOS pou prizon fanm nan e poukwa pa Salomon. Gen yon ventèn konpatriyòt ayisyen k ape viv nan peyi Etazini ki manifeste ayè dimanch 12 mas 2023 a devan anbasad Kanada nan Manhattan, New York. Ayisyen sa yo te al denonse sa yo rele ipokrizi peyi Kanada ak Etazini ki daprè yo menm gen gwo responsablite nan sitiyasyon latèrè gang yo tabli nan peyi Dayiti. Pwotestatè yo denonse gouvènman ameriken an, yo di ki pa fè anyen pou anpeche gwo zam fann fwa kontinye sòti nan peyi blan meriken pou al touye ti malere yo nan peyi Dayiti. Ayisyen sa yo pwofite lonje dwèt yo byen long sou gouvènman kanadyen an, yo di k ap pase pèp ayisyen an nan betiz, yo t ap fè referans ak avyon. Peyi Kanada ki te al vole syèl peyi Dayiti epi bato Kanadyen ki, daprè yo menm, ap peche pwason nan dlo lanmè peyi a sou pretèks yo vin konbat gang. Tou sa, daprè Ayisyen ki t ap manifeste yo, se vye manèv tèt anba k ap fèt pou bay bandi yo ak sipòtè yo plis jarèt pou kontinye masakre ti pèp lan. Nou envite w koute yon bout nan deklarasyon Ayisyen sa yo ki te kanpe ayè devan anbasad Kanada nan Manhattan, nan New York, peyi Etazini. Nou vini devan konsila Kanada nan Manhattan paske nou wè Etazini, Nasyonzini, OEA, yo jennen fwa sa a, kidonk yo renmèt Kanada dosye Ayiti an. Ou wè? Se bò isit yo sòti. Chak ane, m Ayiti. M konn fè twa kat vwayaj. Kounye a nou pa ka ale. E moun yo ap mouri. Pa ka ale a pa di anyen pou mwen menm. Paske si pa t gen moun k ap mouri. Moun yo ap mouri toupatou. Gang yo se gang ameriken yo ye. Paske Ayiti pa fè pa fè zam. Kòman yo fè pase. Si se mwen k te pase a yon ti revolvè yo pa t ap wè m. Kòman èske Ayiti fè zam. Ayiti pa fè zam. Nou fout bouke avèk ameriken. Nou fout bouke avèk kanada. Premye minis kanadyen an lap pase nou nan betiz, nou pa betiz. Nou se yon premye pèp sou latè ki pran endepandans nou. Nou pa kapab ankò. Nap rele anmwee pou pote nou sekou pou pote nou sekou nan sa nap pase an ayiti paske kounya nou ta anvi al nan peyi nou. Nou pa kapab. Kounya yo vini avèk bato. Se pwason yap peche nan lanmè ayiti se pa nou menm yo pote èd la vrèman vre. Mwen mete solidarite m avèk pèp ayisyen an ki nan lit ekstrawòdinè la depi kèk tan tu vwa e nou panse ke peyi entènasyonal yo tankou kanada lafrans zetazini jan nou reyalize se yo menm se plis dezòd ap vin nan peyi an se pa lòd yo vin mete. Fanmi yo an ayiti yo nan sitiyasyon ki reyèlman. e vyòl kadejak tout sa se gang yo alò jodi a mwen kontan vini menm si kou son ti gwoup nou pa anpil men li enpòtan pou nou leve vwa nou an solidarite avèk pèp ayisyen an ki nan yon sitiyasyon ke yo pa wè klè ditou kòman yo pral sòti se nou menm nan dyaspora a ki gen fòs se nou menm ki kab leve vwa nou san nou pa gen repè e yo pa pèsekite nou. Se devwa nou pou nou fè sa. Nou fè sa devan konsila e anbasad amerikèn nan, nou fè sa devan loni. Donk, se yon konba ki long e nou pare pou nou mennen konba long. Joe Biden je manno Enjoy.